Ebyen ti lapli li menm li mete yon voice deyò. Mezanmi gen yon moun ke lapolis arete m pap site non l pou dè rezon pèsonèl m chwazi pa site non moun sa selon enfòmasyon ki rive jwenn mwen ta fè kwè ti lapli te bay moun sa kòb pou moun sa te achte 5 zam manch long pou li moun nan bay ti lapli 3 zam manch long li kenbe 2 lòt sa vle di li manje kòb 2 lòt mezanmi ti lapli sòti nan silans li li pibliye yon voice se vre bagay yo egzajere nan moman nan peyi dayiti men gen yon seri de moun mezanmi m fè emisyon sa spesyal poum di nou sispann kole bouda avèk bandi sispann negosye avèk bandi paske bandi a li menm kèlkeswa sa w fè ou p ap janm ka sòti nan spiral sa otomatikman ou deside kolabore ak bandi sou kèlkeswa fòm nan ou mèt konnen nan spiral ke bandi sa ye a ou plonje ansanm avè l. Ti lapli lage yon voice. M pral pèmèt nou tande voice ti lapli a. Men mesye map di nou pou rezon pèsonèl m pa chwazi site non w. Men ou konnen sa w fè a l pa bon. Antouka ti lapli dezapwouve w men nou menm pa bò isit nou pa la pou n detwi moun nou la pou n bay enfòmasyon. Map pote yon konsèy pou tout moun nou konnen ki nan peyi sa ki byen plase Sispann silvouplè kole bouda avèk bandi, sispann kolabore ak bandi, ti lapli gen M 50, li gen M 60, kotel jwenn avèl, li pa sòti. Se yon ekip nèg ki byen plase nan peyi a, yon seri de wo grade, nèg yo ba yo kòb, lè yo fè kidnaping, lè yo detounen anpil lòt bagay yo ba yo kòb, yo achte zam pote ba yo anndan. Nèg G 9 genyen barèt M 82. Kote yo jwenn barèt M 82 sa pou pèse cha blende? Nèg yo pa vwayaje. Se yon ekip otorite ak gwo babin ki dèyè gwo chèz boure yo, dèyè biwo yo sou gwo chèz boure yo ki fè kòmand zam sa pote ba yo. Mezanmi silvouplè, sispann kole bouda avèk bandi. Moun ki tonbe Matisan yo, yo tonbe sou konsyans nou. Moun ki tonbe tout kote nan peyi a, yo tonbe sou konsyans nou paske se nou menm ki pote zam bay bandi yo, se nou menm lèl fè 2 zè 3 zè du maten ki debake nan baz yo vin ba yo zam avèk lajan antouka m pap bay non pèsonaj sa ke yo arete a men antouka ann tande ti lapli li menm ki tap pale konsènan de moun sa kel te bay zam kel te bay lajan pou achte zam nan pou li e aprè sa nap retounen pou nou kapab kontinye emisyon an pase nou pral pale de. chat la. Li met remet la polis kob la men kob la ou vann pou li menm li tap fè maji poum bliye kob la menm ma nèg la achte 5 manch long pou mwen li banm 3 li vann rès yo li vann lòt 2 a aprè sa lap pasem nan kaka lap pasem nan kaka li gentan di nou vann m te byen avèl lontan. Bagay volè pap fè nan evo kob la non li la ou pran ret kob la lap pran met pran kob la nenpot fason janl vle a ayy m pa konn dlo m pa baw rezilta. Bon nou fin tande ti lapli, ti lapli trè eksplisit nan voice li a mwen menm m pa bezwen fè twòp kòmantè sèlman mesye rann nou yon sèvis kite bandi yo avèk lapolis avèk lajistis pou yo rezoud pwoblèm yo Sispann arme nèg yo pase mwen menm lèm mete pyem atè nan geto yo zam tou nèf kem wè nèg yo gen nan men yo yo pa sòti pu al achte yo m sonje gen yon fwa m te mete pyem atè nan yon baz m pap di ki baz ni tou m pap site non chèf de gang sa paske misye toujou vivan gen yon kagezon zam ki vin devanm map gade chèf de gang lan kap fè foto zam nan kap voye bay alyel pou gade Ki jan de zam ke nèg yo gen nan men yo? Eske l sòti? Non l pa sòti kote l ye a. Se pote yo pote yo ba yo. M temwen. Mwen lè nou menm n ap pale, se nou konn sa n ap di yo. Paske nou gade m temwen ak de n a wè m m ap gade kagezon zam k ap antre nan baz la. Antouka mesye sispann kole bouda avèk bandi nan peyi Dayiti. Ebyen nan moman la n ap pale de jenn gason sa li menm. Misye rele Lourdy. Se yon pwisan chèf de gang nan zòn Kamicho, ebyen vrè non misye se Nelson Thegeniste alyas Loudi, ebyen jenn gason sa se yon pwisan chèf de gang ki rechèche aktivman pa lapolis, misye baze kò l nan zòn Kay Micho, misye fè anpil anpil masak. masak sou moun kamicho. Se premye fwa m wè yon bandi ki nan blòk pa l l ap fè masak sou moun nan zòn li. Gen bandi kote yo ye a y al fè egzaksyon lòt kote men yo pa trake moun nan zòn yo a. Enben jenn gason sa li menm ki se Loody a misye li fè gwo masak sou moun yo dènye emisyon nou te fè sou jenn gason sa Misye koupe depi se pye bannann malere ak malerèz gen anlè a. Misye kraze jaden moun yo nèt. Misye koupe tèt depi se bèt moun yo te genyen, kit li te bèf, kit li te kabrit, li te cheval, li te kochon, nèg yo, misye tiye bèt tout moun sa yo anlè a. Men fòk mwen di nou, Pandan misye ap fè tout ekzaksyon sa yo, moun ki nan zòn lakou madigra moun sa yo pa tèlman danse kole ak misye. Moun yo kòmanse revòlte kont pil zak misye ap fè sou moun yo anba. Men fòk mwen di nou, nonm sa ki rele Lourdy a, misye li kontwole zòn Kamicho, li kontwole zòn Kamichèl. e zòn sa yo se zòn nou kapab di ki nan komin Kwadèboukè. Men pi gwo rèv jenn gason sa, se pran kontwòl Sodo, paske Sodo avèk Kamicho, Kamichèl, kidonk nou kapab di se vwazen yo ye. Men fòk mwen di nou, lakou madigra li menm ki nan tèt misye, moun sa yo pa danse kole ditou ak misye, moun sa yo, yo kanpe an mòd rezistans, e misye li menm tou li kanpe danbang, Misye gen misyon oubyen objektif misye se pran kontwòl zòn sa. Pandan moun yo kanpe an rezistans, moun yo ap fè rezistans yo kanpe dan bang tou menm jan ak misye, misye sòti nan silans li la li voye yon voice. Yon voice ki dire anviwon 7 minit. Kidonk, m pral kite nou tande Lodi, li menm youn nan pwisan chèf de gang e nan zòn Kamicho ki fè anpil masak sou moun yo, ebyen nou pral kite nou tande misye. Men sèl bagay, mesye dirijan nan peyi Dayiti, nou koupab, nou konplis nan sa yo. Lè n fin tande voice la, n a konprann, paske se nou menm ki ame nèg sa yo, se nou menm ki ba yo zam. Lè nou bezwen eleksyon, nou desann nan baz yo, n al ba yo zam e ti. Piti k ap leve yo, yo gade, yo wè kòman nou trete yo, epi yo menm tou, yo deside rantre nan menm lojik la. Antouka, ann tande pwisan chèf de gang sa a, misye ki fè anpil masak sou moun yo jodi a la. Yo, epa misye ap kriye menm. Psst! Gason e, yo di yon bagay sa pa fèt. Kanpe dan en, sa k pase? Mwen menm pou kont mwen m kraze lakou bòdè. E mesye n pè, bon m gen tout nèg sa yo avè m kounya. Yon game egzajere epi map foksyone kounya menm. Bagay ki pat fèt epi nap fè. Ay nèg yo met non m bay tout jounalis ap site non m bay. Ki bagay nèg la koup sa a fè. Masisi yon dal masisi yo ye kan menm. E omilè k ekri bagay yo wi frè. Omilè k gen non tout nèg yo. Omilè k ekri yo wi frè. Pa dekouraje non granmoun. Gade bon mwen m pa dekouraje m dòmi byen m manje byen m konyen bouzen byen e m frape nèg atè byen sak pase yon pakèt bagay nap voye bay menn nèg la ap kriye pou sa nèg la koupe masisi yo ye wi menn yo granmoun pou nenpòt moun ou an kontak voye l ba yo ti nèg la koupe map tann yo si yap kite m pase yo te di yo yap kite m wè fevriye yo te atake m janvye me m wè m mwad desanm. Mande yo si e voye mesaj la ba yo mwen granmoun. Mande si yap kite mwen janvye lòt janvye kap fè 2 zan. Di yo m la, konbatan m ye mwen menm m konn goumen. Bon m tande nap vin kraze ka Micho nou pa janm vini mesye sa nap tann. Bon dyaspora nou isi nou gen 2 dyaspora isi nou pa janm vini mesye n gen wakin nou gen rico nou pa janm vini sak gen rico. Bon di a epi wap goumen avèm lè zamou lè balou fin nan zamou a epi wap pranl avèm genlh poko lè pou pot kole pot kole non granmoun pot kole ou anba ou anba wap moute mwen m anwo map desann èvè jan se sou tèt nou pou m vini lè m konnen lè nap vini anba nap ye sou tèt nou map ye m pap fon pa m pap fon pa avan w pa kitanago. Konprann map tann nou rèd. Kroke zozo m pap janm pè. Wè sam diw lan m pap janm pè non frè m la m atè a m al konprann yon atè a konprann sèlman k ka fè sa e nan listwa pou kraze lakou boba epitou moun lakou pa fonksyone pa mwen pa mwen k fè yo pa fonksyone. Pa gon moun lakout ki inosan vre granmoun konprann. Bon ti mesaj nèg la tande yon ti ekri yo ekri nèg la voye men sa map di pap janm ka di anyen non frèm kite yo voye moute men kite nèg yo voye moute granmoun pap janm pè non granmoun e gason m ye menm nèg la e gason m ye l gen po m gen po l gen souf m gen souf m pap janm Mpa taba janm al devan Bondye a souf sou mwen fòm mouri poum al devan Bondye pou poum al poum al mandel padon pou pèn mwen yo la demon nèg tuyem lè e fadom yo lap pote pou mwen yo etan dat nap pale kaka nou poko jwenn latriye mwen m atè a m atè a m atè a em tounen atè ankò fè kaka ti jounalis dat nap fè yo pwoblèm la pirèd nan langèt yo nap mwen m sèlman fè nou mal mwen m sèlman fon pèp mal alèz wi mpa gen. Pa gen lot avem non en. Mwen menm selman fe nou mal alez mwen menm selman met va pou nou wi nou paka pase nan blok la nap pase sou avyon oubyen lem mouri an kom nap ateri m poko janm we n ateri nap pase pou nal mande onu yon zam onu poko ba nou ske fe n pa ateri a em panse onu ap ba nou depi nal mandel li ede piti nou. Nan tout moun konnen fou blas mye m pa tap janm ka oni Tout moun konnen fou blas mye m pa janm oni mwen Ever Jean Ever Jean an map tann nou Pap janm kouri pou nou menm E m pap m pap al jwenn Bondye a souf sou mwen Yo se yon pakèt dal masisi m tande kap voye moute voye moute voye moute voye moute nou janm wè m fò hein bon gade. Dèfwa avan Yann voye Mustang vin gad konbyen nèg k atè a, Mustang gen nèg mwen l te ye bagay patnè m li te ye m pa t gen kont avè l se nou menm nou t ap tchwe Mustang non m pa touye l e paske l pa konn sa l fè egare l egare egare Mustang egare si l pa t egare l pa ta ka vin kontwole ekipalè m kwè m wè l tou m bay respè m salye l e m di a ou nan blòk la granmoun e m di l wi m konnen w konn pot louk sou moto w e di m wi m konn pote l pa egare tankou nou mesye m pa fè bal nan tèt li non. e timoun li ye li pa konn sa lap fè a e nou kap piwatel evè jan nèpòt moun lakoup ki voye pitit li vin nan masak ki ap vin fèt kamichou al viktim pa lonmen nonm evè moun ki konnenl gen pitit li k chè pou li ap gon masak kap fèt kamichou nèpòt moun ki voye pitit yo vin nan masak kamichou a sa ye nan mouda yo pa lonmen nonm e pa lonmen nonm ankò ay moun lakoup pa inosan. Konprann? Menm si n pa twò tande m byen nan vokal la paske m pa tèlman alèz m gen yon grip. So, m pa kwè nèg la kop ka ban m bòn ankò menm. Ayewe sa yo di a e pa sa. Sa nèg yo di a se pa vre. M pap janm pè nou mesye. Pou sa m pè nou an menm? Bon e mafya m ye pou m pè nou? Aprè mwad janvye aprè mwad desanm sa mwad janvye m gen m pral gen mò pou vann wi nan bò m ye a m pral gen mò pou vann a menm zam ki nan menm nan epa zam plastik li ye e lap bay bèl melodi granmoun epa plastik ki nan menm non zam pam nan pa zam plastik a e zam kap baw repetisyon jiskaske ou paka kanpe ankò nou gen zam nou gen bal kisa pou m pè epi m gen pèp avèm si m pat gen pèp avèm. La m tap fistre mwen bon m gen pèp avèm mwen kitem ri nèg yo non egare de gare sak pou nou n pa konnen n wè masak ki te fèt sou smat la bat pou epa li mal fè lakou bat pou epa li mal fè lakou mwen mède bouda nou sak nan mouda nou epa lik nan tèt nou mwen nap chaje nap chaje chay met sou tèt bouda nou menm leve n paka leve chay mwen yo kay voye moute nan bouch fè kaka tiye moun di eloudi fè kaka. San tann kaka an ka fè anyen voye moute menm nan bendo a m pi prè nou kounya en baronne sa nou pap moute mòn non nap met tout fon zero epin fini e mwen menm di sa nenpòt moun lakou ki gen pitit yo k chè pou yo vin nan masak kap fèt kadoucho a pa dil ou di tuyel dil tuye tèt li anyen la map manjel map manjel se pa bagay ki mwe chimo a kap fèt m gen pèp avèm em gen mafya m gen plis mafya avèm yeah. Konprann. Ti gason pa kriye mwen wè nèg yo di w ba Ludy zam sa wap kriye menm pss e mwen menm yo yon pawòl nèg la di nan bouch li ou kwè e pa verite granmoun nan bouda nèg la menn bon zam m gen m pa gen bò mouda pou m mete yo m pa gen kou pou m koke yo non menn achte la a lajan m achte yo wi menn sak pase bon kounye a m gen nèg ki ka pete m pa gen m kouri m ap fè e gen m kanpe goumen. Youn kapab di yo gen plis taktik paske nèg yo batay pi souvan ke lapolis. Se tout jounen y ap batay. Men yon sèl bagay, lapolis la bezwen bon jan ankadreman e nou bezwen fon pase men tou nan lapolis la paske twòp polisye nan kole bouda avèk bandi. Antouka, ann degaje nou mesye paske se nou menm ki mete bandi yo, se nou menm ki finanse yo, se nou menm ki ba yo zam kòm y ap ba nou defi. Degaje nou kou mèt Janjak.